Bri kouri, nouvèl la gaye medam se mesye, chèf gangan vitelòm ankò yn fwa fè gwo dega, fè gwo dega lè nou di gwo dega medam se mesye gwo masak ki fèt anviwon Ebyen 4 moun tonbe nan kenskof e nou konnen vitelòm nan zòn anwo sa se sal bliyel pap fè e se depui e donk lapolis fin e antre nan fyèf vitelòm poul mete lòd nan dezòd nèg sa yo ebyen se depi lè a tou vitelòm pa sispann fè dèy vitelòm pa sispann fè san koule vitelòm pa sispann ebyen E pete bal sou pèp la e sa w tande la a enben nan kenskof bagay yo pa dous ditou e kote 4 moun arive pèdi lavi yo gwo masak fèt e nou wè tou avanyè la a kòman yon masak fèt sou dèlma a la a enben kote bandi anvayi sou machin yo e ouvè bal E donk se pa ti koze ki pa t fèt, se pa de twa moun ki pa tonbe, fanmi ak zanmi te dlo nan je, enben fwa sa a se Vitelòm ki li menm fè koze nan Kenskòf, sa w tande la a se rèl kay makorèl, e genyen tou yon lòt polisye ke menm nèg Vitelòm sa yo ta retire lavi polisye sa a mèdam e mèsye. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou eben nan Kanaran tou lapolis arive mare 3 chèf gang e nan baz nèg Kanaran yo e gen divès lòt ki yo menm mòtèlman blese eben lapolis ki yo menm depi kelke jou la ap fè ti kou e a goch a dwat nèg Kanaran yo ki yo menm sòti pou yo fè e nèg moto yo chofè moto ak chofè machin antre nan dosye sendika e sa ou tande la a. Nou son kantite lajan pou bay e chak semèn e si w pa bay li ou nan kouri e si w pa antre nan sendika sa tou ou nan kouri paske fòk ou enskri fòk non w la e depi w se chofè moto ak chofè machin kamyonèt bis kamyon kèlkeswa sal ye a fòk non w enben enskri nan sendika sa ke Jeff kap dirije gwoup gang kanaran yo menm yo mete sou pye. Dosye Kolonel Freeze ak Fat Lesage enben jan nou te pataje enfo sa avèk ou a e se konfime nèg sa yo plede jwe pwogram pou chèf gang Izo ak Bogi nan ti tanyen se gwo rèl ki gen peyi sa fini tout atis antre nan jwe pou bandi eske se paske lapolis paka pwoteje yo si bandi a tcheke yo yo oblije oubyen tou se volonte nèg yo menm pou yal jwe pou gang Nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa medam e mesye rete konekte bòne kou tout moun nap tounen. Nan moman sa ankò yn fwa nou envite w pran chans baw moute volim ou enfòmasyon jisteman an detay sou chanèl moun ap fè bon TV ebyen nou ap antre dantre dje avèk enfòmasyon yo san pli tarde ebyen nou wè la nap antre avèk dosye ensekirite ebyen nou kapab di an nan mwens ke 24 è de tan plizyè fiziyad fèt anndan peyi dayiti. tanto fiziyad nan Dèlma 31 pou pli presizeman nan site Okay, ebyen nan moman nap pale la a kèlke zè ebyen gen yon fiziyad ki sot fèt la nan komin Kenskòf kote ke genyen plizyè manb yon sèl fanmi ke yo rive asasine nan kad sa genyen. Genyen egalman yon, genyen egalman yon frè, e jisteman 2 frè nan sèl fanmi, e genyen egalman yon chofè TNH ki arive asasine ebyen nan kad fiziyad sila a. Ebyen fiziyad sa ki arive e daprè rivren zòn nan se ta mesye Vitelòm yo ki yo menm arive jisteman ebyen fè kanay sa a ebyen nou wè fiziyad sou fiziyad. Men fòk nou di nan moman n ap pale la medam mesye nou wè bandi yo ki lanse yon aso kont tout prèske pèsonalite an di pèsonèl k ap travay nan administrasyon leta a, nou konnen nan moman n ap pale la gen plizyè e jisteman pèsonalite pèsòn pèsòn nou kab di ki yo menm ap travay nan administrasyon leta a, administrasyon piblik la ki nan men bandi ke bandi kidnape. Sanzoubliye jisteman responsab pwotokòl palè nasyonal la e sanzoubliye egalman responsab jisteman e. Yon responsab nan ministè sante piblik ki se li menm responsab kominikasyon nan ministè sante piblik ebyen li nan men bandi e san oubliye polisye nan moman nap pale la ki apèn pèdi lavi yo e nou wè nan kan lapolis la ebyen ki yo menm kontinye ap konte kadav ebyen ki kote sa prale e nou wè egalman jisteman nan kad dosye ensekirite sa. ki li menm nan dènye jou sa yo la ki bas ki kontinye ap vale tèren ebyen nou wè e jisteman pèsòn pa ka di anyen e Ariel Henry li menm rete jisteman bouch be ebyen nou wè Frantz Elbé egalman ki pa soufle yon mo pa rapò a polisye ki kontinye ap tonbe men fòk nou di tou polisye ap tonbe polisye kontinye ap kite peyi a plizyè dizèn polisye deja kite peyi a daprè yon sous Ebyen, daprè Depatman Deta, ebyen n wè polisye, gen plizyè dizèn, anviwon ventèn polisye deja kite peyi a resamman la a, ebyen, men sitiyasyon peyi a, nou kapab di, e fason sitiyasyon an l ap evolye la, Djimi. Wala, e an nou kòmanse dirèkteman, e medam mesye, jisteman, avèk polisye sa a, e nou di w la medam mesye, ki apèn pèdi vi l la, e ki mouri, èske nou gen plis eksplikasyon, pou lenstan, E nou pa gen fotol, nou poko gen fotol la pou kounya la nap pale avèk ou la menm si ou kapab konprann sa pa fè two lontan kel rive kanmenm. E kòman sa fè rive, nan ki zòn, pote plis eksplikasyon pou nou e Lionel, men avan sa ban nou salye Salomon, nou pa konn sil deja pare tou li menm. Bonjou Bonjou Jimmy, bonjou Leonel, nap salye tout entènot moun afè bon TV, enben nou kapab di Jimmy pou le moman la bandi Yo pa rive idantifye l, men si men bal se yon polisye nan antre rue Saint Honoré ant rue du Centre. Pou moun ki ta renmen konnen zòn sa yo byen, n ap eseye fè moun yo konnen lè w pral pran zòn penitansye nasyonal oubyen lè w ap desann bò lise Tousen, enben nou kapab di bandi yo kontinye ap simen latèrè anndan peyi a, bandi yo kontinye ap pran E teritwa sa vle di yo alèz pa gen moun kapab kanpe yo se chak jou k pase wap poze tèt ou kesyon enben se kounya tout bon vre tout moun ap konprann enben se yon chèf gang ki ap dirije ni lapolis sa ni e tèt primati a Leonel. Evidamman e Salomon e polisye sa nan lannwit nan lannwit e jedi e pou louvri e vandredi e maten e jisteman 24 fevriye 2023 a ebyen polisye sa ki li menm te an sivil li tal fè cheve li nan antre ri e ri Sentonwe e ri di sant ebyen kote ke bandi san fwa ni lwa Eske yo pat rive idantifye arive ouvè zam sou li ebyen misye ki arive pèdi lavi l men idantite polisye sa ki poko revele men n wè la e toujou nan kad ekzaksyon bandi yo men n wè egalman tou pre nan zòn nan zòn Turgeau de Salomon genyen yon gwoup de bandi ki ap eseye tabli baz yo ebyen mesye yo la kòmanse voye anvlòp E toujou nan kad dosye ensekirite a ebyen e nou wè polisye yo medam mesye ebyen aksyon yo tap eseye fè pou te bay yon repons a gouvènman anplas la dènyèman ebyen ki pat finalman abouti ak anyen ebyen vwala polisye yo kontinye ap konte kadav polisye yo kontinye ap konte viktim nan nan sen yo ebyen ki kote sa prale. Men egalman il fo raple egalman genyen medam mesye yon ansyen polisye e e Salomon Toujou nan kad la polis ki ap tonbe wi ale zi. Leonel youn nan bagay nap di sou kad polisye ap mouri an nan rue Saint Honoré pa bliye non m te di on bagay tou dènyeman la mwen te di e pandan peryòd kanaval la lyon yo mare tig yo mare leopa yo mare epi yo nan kalòj epi yo lage chen yo nan lari an. ap veye moun kap danse paske jodia lè w polisye ebyen ou gen 7 frè damou ki tonbe ou pa ou moutre ou pa ou pa reyaji ou fè ou wap fè fo fim wap moute desann ou pa regle anyen seye lè w gen 4 polisye ki tonbe nan men ti vye jiska prezan ou pa reyaji sa vle di paske gen nan nou k alèz lè map gade pafwa map pase e e bò bini Kiyès m wè kap sekirize lokal bini? Se son dè polisye. Pandan ke yo konnen byen pwòp kiyès ki federe dè gang. Kiyès ki federe dè gang? Se Madanm Lalime. Sa di, lè ou polisye ou dakò wap sekirize e dè mafra, dè malfra, ou dakò pou sekirize dè mafya, ou dakò pou sekirize dè vip, mwen m te toujou di sa la, toutotan polisye yo Yo pa chwazi moun yap sekirize yo. Yo komanse di non, yo bay vag paske jodi a la polisye pa kap kouri kite Lestè eh kite le komisarya Lestè ap bay vag abondone yo, se pa sa pou yo fè. Se pa komisarya pou yo abondone paske yap touche pou sa. Se komanse abandone vip ke nap sekirize kap finanse kap alimante gang andan peyi a. Paske mwen m tou di nou sa, li pa nòmal pou konnen tèl moun nan konivans avèk gang epi pou alèz pou ap sekirize l. Konn a lè w tonbe kòman w pral fè pran pitye pou ou. Paske yap lanse yon apèl ba ou depi kèk tan. Yo di nou Kòmanse desolidarize nou avèk de vip ki nan konivans avèk gang andan peyi a. Paske nèg sa yo yap alimante gang pou yo kapab o pwofi de terè pèsonèl yo. Pou biznis yo kapab toujou mache andan peyi a. Se nan enstabilite yo fè kòb epi lè w polisye konn sa. Ou dakò jodi a la pou wap sekirize de vip. Lè w polisye ou pa dakò jodi a la pou kòmanse di enben gen de bagay fòm kòmanse soulve soulve kont kiyès, kont wo kòmandman an, kont wo eta majò a paske lè nou aprann e e gen bagay menm ki di Jimmy paske gen yon senatè ki te di lè w wè e bandi yo pran lari premye moun yo kontakte se wo kòmandman wo eta majò a yo di y ap pran lari jodi a lè polisye a men gen anpil polisye tout nan dezòd tou gen anpil polisye jodi a si w tande gang yo ranfòse konsa se yo menm ki ranfòse gang yo Se yo menm ki ranfòse bandi yo, e lè w tande bandi yo ap prese dezòd, se atravè ba ranfòs, atravè fòs lapolis la ki ranfòse yo. Mwen menm panse ke fòk polisye yo, vrè polisye m ap pale, de vrè polisye, dabò se pa kouri kite peyi a al nan pwogram Baden, se touche tout se manch chemiz nou, tout se manch pantalon nou, an n di n ap batay pou n chanje sa. Paske menm jan te gen yon gwoup polisye sou Prezidan Jovenel Moïse yo te itilize, manipile pou te kreye 609 fantom ki te pran pretèks paske yo te gen pwoblèm andan lapolis la, enben pou te ka kapab afebli lapolis la jiskaske yo rive asasine yon prezidan, enben jodi a la m panse ke vrè polisye yo fò yo dakò yo di Peyi sa pa ka pèdi. Peyi sa pa ka ale pi lwen. Men malerezman, lè nou sonje sou Prezidan Jovenel Moïse, kòman yo t ap monneye dè polisye mil dola meriken, bagay sa, monchè, anpil moun jiska prezan pa janm fin dijere bagay sa. Gen anpil moun ki pa janm fè polisye, anpil polisye konfyans parapò avèk asasina Prezidan Jovenel Moïse, Leonel. Wala, jis yon segond, e nap jis raple w ke medam mesye, ebyen sa vle di ke si nou konprann byen, polisye sa k tonbe la, e se pa yon polisye ki te, ki te, ki te an sèvis, se yon polisye ki ap, ki al fè cheve l, misye al fè cheve l, pi sibitman misye yo atake l. E repran nan ki zòn ke sa pase pou nou elaynyon l, paske la, e teknikman medam mesye, la nap pale de sa, men m panse ke bò kote lapolis, mesye. Fòk gon aksyon ki lanse, fòk gon kri ki lanse la. Se ijan, se grav, se ekstrèmman grav. Si popilasyon an, jodi maten an la, nan edisyon presedan, nou wè deba ke nou tap fè an, kote ke popilasyon an imilye, tiye 3 bandi, nou te di ke, bon, nou te bay opinyon nou, nou konn sa deja, men se si e sèten, kounye a la, popilasyon an podyab, popilasyon an santi l abondone konplètman. Popilasyon oblije ap defann tèt li nan nivo ke l kapab, pa gen pa gen dirijan, pa gen moun k ap ede yo nan kwakseswa. Jodi a se grenn lapolis sa nou genyen, ebyen lapolis lan lèse yo tonbe. Mesye pa bliye nou te jire, nou jire. Donk, se swa ke nou demisyone ou pou nou di popilasyon an tout bon pou yo konn sa pou yo fè paske la se grav. Men an menm tan, Nap salye bon grenn polisye yo malgre tout difikilte tout obstak yo toujou la paske lavi yo pa fasil vrèman men e nap repran enfo sa ki nan ki zòn ke sa rive e e Lanyòl. Evidaman nap raple a sila yo ki apèn rejwenn nou e nouvo viktim nan e kan e lapolis la ebyen sèt fwa si se nan ri Sent Onore angle ri Sent Onore e ri di Sant yon polisye ebyen ki li menm pat an fonksyon men ki tal fè cheve li nan nan yon kafe anba lavil la eben bandi yo pa rive idantifye arive ouvè arive ouvè kout zam sou li nan ru sent onore e ru di santr eben sa pase anba lavil la la eben nap raple w se pa lwen e penitansye nasyonal e lwen e polis yo ki kontinye ap viktim medam mesye men pa bliye e e polisye yo rezon k fè yap viktim pa bliye eben chèf ki nan tèt yo a se bandi donk se nòmal e se tout afè nòmal pou wè ke jisteman polisye toujou la viktim e jiska prezan anyen pa janm di e nou wè e fason sitiyasyon li menm li ye. Donk e Salomon fòk nou raple Salomon sot pale de e ben bandi yo ki di atravè yon nouvo mesaje ke yo genyen e kisa bandi yo bandi yo fè konnen chak lè ap soti e ben yo rele wo kòmandman lapolis la yo gen de moun yo ki nan wo kòmandman an yo rele yo fè konnen yo pral pran lari sa vle di pou pa gen twòp enkyetid pou pa gen twòp risk pou yo ta soti viktim. E n ap raple w ansyen senatè Louis Gérard Gilles ke bandi te kidnape ebyen yo sot libere l resamman la a ebyen misye se youn nan moun ki di yo ba l anpil mesaj pou l bay pou l fè konnen yo sible e presizeman de moun ki nan leta. e pou yo kapab jisteman pèsekite oubyen kidnape e nap raple bandi yo e ansyen senatè Louis Gérard Gilles fè konnen bandi yo nan kad mesaj yo bal bay donk se sa nan kad mesaj yo bal bay ebyen bandi yo kontinye avèk ekzaksyon yo notamman sou de moun ki yo menm nan leta e ki ap travay nan leta ki yo te ansyen anplwaye leta ke w se aktyèl anplwaye leta, enben, se sa k fè nou wè Dimi, pandan dènye jou sa yo la, nou wè anplwaye leta yo, ke l te anplwaye leta yo, pral bese dè vre, bese dè senk bandi yo, e n ap raple w, aktyèlman la a, gen plizyè, jisteman, wo kad nan leta ki nan men kidnapè, sanzoubliye, jisteman, aktyèl chèf pwotokòl palè nasyonal la, E pou n site, eben, yon responsab kominikasyon nan ministè sante piblik ki nan men bandi, pou n site sa yo sèlman. Donk, sa vle di nou wè la a, eben, sitiyasyon li kontinye ap agrave, anyen pa janm di. Yon lòt kote, Le Kanada pase nou nan jwèt, pase avyon anlè e fè konnen y ap, y ap di, y ap pètibe fonksyonman bandi e yo anonse nou e larive pwochèn, eben, de bato de gè pou vin pran kontwòl lanmè nou. Èske se anba lanmè nou y ap vin kontwole? Men fwa sa a, Nou kapab wè ebyen se nan betiz le Canada ap pase nou pa gen anyen a wè kelke jou aprè ebyen nou wè jisteman lè bandi yo kon aksyon bandi yo ki kontinye ap entansifye nan peyi a pa vrèman vrèman gen yon amelyorasyon e Anderson Salomon. Wala, jis yon segond e pa bliye nou te dil tou.